115 Pompano Beach, Florida, 33060. Kounye a moun Palm Beach, Delray, Boyton, Fort Lauderdale pap bezwen pran machin kouri monte Miami ankò pou al livre koli. Jersey Shipping ki se pi gwo konpayi shipping nan tout Florida a pote sèvis la tou prè ou. Pa bliye adrès la, 1000 East Atlantic Boulevard, Suite 115, Pompano Beach, Florida, 33060. Telefòn nan se 786 678 1255. Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre la ka ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jis avan lèzinfo voici pour vous cette chanson. Batfl a City Bad Flow Muda Woods Weed Image Ben sa se yon mizik yon ti jèn fè epi li pwopoze m pou m kapab lage l sou chanèl la pou li. M panse ke mizik sa li gen anpil mesaj ladan, ben se evidan pou nou te kapab tande l. Donk mwen fè nou tande mizik sa, m espere ke sa kapab trennen dèyè li yon maksimòm de kòmantè. Antouka semèn sa fòk mwen di nou ke bagay la li vrèman pa bon menm pou Vitelòm. Alò dan la sware di premye avril Vitelòm gen yon lòt sòlda ankò ki tonbe. Genyen yon videyo ki vin jwenn mwen sa dire anviwon 12 segond. Tande byen kisa videyo a di map gade mwen nan yon kay gen yon sitwayen ki tonbe sou fas. Ebyen, misye li menm ap benyen nan san l la, aparaman se ta petèt yon sòlda de Vitelòm. Tèt chaje wi la! Donk nèg yo kontinye ap bay Vitelòm bra, epi aprè ou wè divès lòt moun k ap pase. Antouka, kisa k te pouse Vitelòm pou al fè derespektan sa a avèk mesye 400 mawozo yo? Èske Vitelòm te panse ke li t ap kapab kanpe goumen? Èske l te panse ke l gen kapasite pou kapab fè fas ak mesye 400 mawozo yo? Veritable cauchemar! si se wi. Nou prale nan komin Lachapèl. Lachapèl, ça se trouve dans le département de l'Artibonite. Nou prale nan Bas de Glacis nan komin Lachapèl. Fòk nou di ke zòn sa a, ebyen, genyen gwoup nèg ame ki anvi fè e defè ladann. Men ekoute! Lapolis e kèk moun nan popilasyon an ki pa vle sitire mesye sa yo ebyen di ke ekoute sa pap pase. Genyen yon chèf ki tonbe nan zòn sila a, son non se Ferdinand. Ferdinand se yon nèg nou ta kapab di yon eskwo, yon nèg ki toujou ap pwente zam ni sou moun lè yo bloke zòn nan pou kapab ransone moun. Ebyen ekoute misye tonbe nan yon echanj de tir avèk lapolis. Men, pa bliye m toujou ap eksplike nou istwa yo pou nou kapab byen konprann nou prale a la baz. Genyen yon sèten de Donel ki li menm se kòmandan nan blòk sila, nan Ba-de-Glasi an, epi l genyen lòt alye. Tande byen. Donel ale nan yon gagè nan dal. Lè w sòti Lachapèl, ou sòti nan departeman de Lartibonit. Lè w rive nan dal kote sa a, ou sou komin Sodo, donk dan le departeman di Santre. Lè misye rive nan gagè a, men. Avan sa, fò n di ke Donel la, misye te genyen sa n ta kapab rele yon sòt de lyezon ansanm avèk nèg Tizo yo. M pa konnen si nou sonje chèf de gang sila ki te mouri nan yon zòn ki rele Pouye. On la fiziye, yo menm mete dife sou kò li, paske misye t ap bay anpil pwoblèm. Ebyen Donel avèk Tizo se te alye men Donel te toujou di li menm li pa alye Tizo paske yo pa genyen de trè bòn relasyon e pourtan il etait toujou aktif epi tou kontinye kolabore ak nèg yo. Lè Tizo vin mouri, tande byen wi, nèg baz Tizo yo, Donel sa pral viktim de yon konplo paske. Gen yon sèten de Leonel, misye se dezyèm chèf lan ki vin bay, alò, nan blòk Nandal la, ki vin bay Donel yon akolad, epi nèg yo pran zam ki sou Donel la. Epi nèg yo tou pete bal sou Donel. Donel pete kouri, men li pa gen anyen paske Donel gen bon po. Sa vle di, misye pa pèse. Lè li rive Lachapèl. Misye fè barikad pou kapab sezi moto nèg nan dal yo. Li sezi 2 moto epi li repliye men nèg yo toujou kenbe barikad la. Tande byen wi! Gen yon Fèdinan. Fèdinan sa ki pral jwenn lanmò l, misye akrèk anpil. Li menm li pran plezi l pou ransone moun pandan li kanpe dèyè barikad la. Sa vle di, fòk nèg yo fè kòb manje, moun k ap pase yo ransone w. Pou kapab jwenn aksè ak pasaj la. Barikad sa a, ou kapab poze tèt ou kesyon pou di ke ben se pa la revandikasyon popilè, se yon revandikasyon yon ti klan e nèg yo kontinye. Ebyen, genyen yon bakòp polis k ap vini. Bakòp polis la rete a distans pou kapab obsève mesye yo e obsève sa k ap pase an. Nan bakòp la gen plizyè polisye ki wè ke a plizyè repriz Ferdinand sa li rale zam ni l pwente sou moun pou kapab bay lajan pou pase. Aprè anpil obsèvasyon nèg yo parèt, yo mande sak pase epi nèg ki dèyè barikad yo di ebyen se paske chèf Donel pèdi zam ni fòk li jwenn zam nan. Les policiers qui sont sur place ils disent que ebyen Se zafè gang a gang kap regle, nou menm nou pa konn koze konsa. Antouka ba nou yon ti pasaj. Pandan polisye yo ki nan bakòp sa a ap franchi pou yo kapab pase, tip ki rele Ferdinand misye rale zam ni e daprè enfòmasyon ki tonbe jwenn nou misye ta pral pete sou polisye sa yo. Ke fon lè polisye yo genyen kelke segond davans sou. Ferdinand yo pete bal Ferdinand tonbe nèg Donel yo vin mande ranfò pa bliye Ferdinand se nan baz Donel la li ye paske yo di yo pral boule komisarya ki tou pre a touswit yo fè apèl ak yon bakòp e lòt bakòp la vini e se lè sa a m ta kapab di genyen yon operasyon ki tou lanse. Bilan genyen 2 lòt nèg ki jwenn arestasyon yo. Pami moun sa yo gen yon sèten de Boulou ki te nan yon baz nan Onavil, misye pran bal e li te vin refijye nan Lachapèl. Misye te nan do Fèdinan, lè Fèdinan pran bal la misye kouri epi sè polisye la ki yo menm ap mennen operasyon an fè yon detou epi Y al pote boure, yo arete misye. Gen anpil moun nan zòn nan ki prè pou denonse. Men gen anpil lòt moun tou ki yo menm pa ka denonse paske yo pè mesye sa yo. Antouka, mesaj ki al jwenn mesye yo fè kwè ke anpil moun nan Lachapèl p ap sitire yo. Anpil moun nan blòk Deglasye an tou p ap sitire yo. Sa vle di si yo pa poze, yo kapab jwenn plizyè ti operasyon polisyè Pou kapab chase yo nèt. Nou pral kite w avèk yon deklarasyon. Se yon deklarasyon de Mèt Renol Jòj konsènan atak ki fèt sou Arnel Belizè. Li vini avèk lòt kòmantè. E sou lòt dosye tou. Ann tande. M gon kote pou m ale fò m ale ok. Wi mèt Georges, lekti w pa rapò avèk sitiyasyon sa ki rive Arnel Belizaire a? Bon! M pale avèk madanm nan, madan Arnel, m voye senpati m bay Arnel, sa fè nou mal, s on militan politik ke nou tout konnen e otan dire ke s on kòlèg parlemantè. Donk sa fè nou mal e nou voye. tout sipò nou bay Anèl, nou di l pou l mete anpil kouraj sou li pou li konbat agresyon kòporèl sa a epi pou l retounen vin jwenn nou sen e sof. Donk, nou kondane ak vyolans la tou, twòp vyolans anndan peyi a. Twòp chimè twòp bandi euh bon nou menm nou ta renmen yon peyi kalm pou tout moun ap viv nòmalman san enkyetid men toujouzètil mwen rann gouvèneman an responsab de gwo ensekirite sa ki nan peyi a paske yo konn kote tout bandi sa yo abite lepli souvan yo kidnape yon moun yo konn kiyès ki kidnape l Map raplem Jovenel Moïse yo te kidnape yon medsen youn nan frè Vita yo epi li te di m tande l di moun nan k prann nan lagel epi yo te lagel te gen yon dominiken tou yo te pran nan zòn gran ravin yo m tande m sonje Magalie Habitant ale al chache l li di se enstans konsène. Donk, lekti ou pa pou ajan sitiyasyon politik la ye pandan dènye jou sa yo la? Bon, mwen m pa wè Ariel ap regle anyen, m pa wè l ap fè anyen, byen ke je swi len dè manb ou siyatè de akò 11 septanm nan, e lè li te voye, lè l te fè apèl a mwen, m ale. Tout sa l te di m yo, m pa al fè youn. E tout sa ki ekri nan akò a tou, m pa al fè yo. Ou konprann? E mwen menm, m pap pote chaj pou moun. E m pap pote fado pou moun. Ou fè afè w, responsab li. E mwen, m pa dakò avèk jan gouvènman Ariel la ap mache la ditou, ditou, ditou. Donk se yon bagay k ap koze peyi a de trè grav prejidis. Donk se sa m kapab di w de gouvèneman Ariel la. Gen demach kont kesyon ensekirite a ki fèt dènyèman nan peyi a. Èske w panse li kapab debouche sou yon, m ta kapab di, dispozitif nesesè de fason aske nou pa tande kesyon sa ankò ann Ayiti? Oubyen ou panse mach sa yo p ap itil anyen? Non, m p ap di sa, paske nou menm nan la a, nou te sipòte mach la tou. E Se yon sòt de mobilizasyon li ye, sansibilizasyon. E mwen kwè ke mach la se yo pou kòmanse kontinye fè li, aksantye l an nonbre eksetera pou tout moun pran konsyans. Mwen kwè ke li kapab pote yon rezilta. Paske mwen anvi, anvi remake depi lè pawòl mach la ap pale a, mwen wè yon. Ti ogmantasyon de prezans polisyè nan rue yo la, nan centre ville la, Petyonvil, gon ti ogmantasyon, paske sak pou moun nan fò w ba li l. Si w pa ba li l, ou pap ankouraje l pou l fè plis. Donk nou menm nap tann plis nan men yo. Paske mwen m di yo, yo konn kay tout bandi yo, yo konn kay yo. Sa ta vle di ke. Si leta ta vle li ta mete sekirite nan peyi an. Exactement sa w di a. Si yo te vle, men yo pa vle genlè m tap m te rele yon zanmi mwen ki se yon wo fonksyonè nan polis yon jou m rele misye pèmèt m pa site non l pou byen dè rezon. Mwen rele misye mwen di bon entèl sa kap pase la menm men tout menm tout ensekirite sa moun ap mouri ap kidnape moun ap bay e nou konn kot moun yo ye epi nou konn sal reponn mwen nou pa jwenn lòd e youn nan bagay ki fèm mal anpil tou se 5 polisye nou yo usgpn yo tal mouri la. nan vilaj de Dye a. Mesye, bagay sa a. Ooh, bagay sa a, bagay sa a banm mal tèt. Yo pyeje ti mesye yo voye al mouri. Menm kò yo yo paka al pran. M ta chèf polis. M gen polisye m tonbe epi yo di m pap jwenn li donk zòn sa pa t ap egziste ankò. Daprè ou menm Mèt Rinòl Jòj, ki pwofi Leta fè lè gen ensekirite nan peyi an konsa? Men yo pou di w. M pa nan gouvènman. Al poze yo kesyon di men sa m di epi ki repons yo gen ak sa. Eskizem. Ou panse plan de sekirite e Youri Latortue ap pwopoze gouvènman an plas la kapab pote yon solisyon? M te pwopoze Ariel youn tou wi, m pa janm wè l fè l non. Eksepte pa m pa t di li nan radyo. Paske an prensip, si w gen yon plan an matyè polisyè oubyen militè, w ap bay li nan radyo. Se ou pa gen plan ankò. Men, chimè a tande, li menm li pral travay pou l fè kontre plan. Ou konprann ou pa gen se pa e pa yon plan l ye non. Yon plan k bay nan radyo sèlman w konn. Se yon jwèt. Si w ta gen yon pwopozisyon pou sòti kriz la e se kisa l t ap ye? Bon.